Bonjour bonsoir la famille avec plaisir nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Ben on en profite justement pour vous dire bon week-end. Bah oui, puisqu'aujourd'hui c'est bah, commencement week-end. Mais comme toujours, quand c'est week-end qui arrive en Haïti, on a toujours l'habitude de vous dire week-end casanier. Parce que ben là, euh, quand on est en Haïti, c'est un maximum de précautions. Allez, c'est parti pour les infos. Donc, gain information pas euh, venir avec vous là. C'est juste quelques analyses parce que c'est information qui est déjà virale sur les réseaux sociaux. Mais écoutez, l'autre émission nous va le faire un peu plus tard là ou demain matin, ben ça va le un maximum d'informations là-dedans parce que Men le fèt ke gon ti resanblans antre sitwayen sa ki se Morat Dorsainville ansanm avèk Lanmò Sanjou ebyen mwen leve yon bon maten lè m gade m wè gen anpil enfòmasyon k ap sikile sou rezo a enfòmasyon ki ta fè kwè ke bon Lanmò Sanjou gen paspò Lanmò Sanjou gen viza Lanmò Sanjou pral pati jounalis ke mwen ye ebyen m di ekoute ban m tann men m fini pa konprann ke jounen jodi a la Quand on dit rezo sosyo, depi w antre nan kouran rezo sosyo a, aparaman ou la kanmenm pou fè buzz. Men ekoute RL Prod'z pa vèse li nan lojik sila. Non, nou pa anlize nou nan pratik sa. Fè buzz, non sa se pa afè pa nou. Si ou menm w ap chache yon medya k ap fè buzz, ebyen ou pa bezwen menm pase la menm. Men gen anpil medya ki yo menm te afiche foto sa kòm kwa se lan mansonj ou ki gen paspò ki gen viza epi a dè jan ki m'ont aple pou me di ben ekoute Arel prod eske se vrèman lan mansonj ou ki li menm sou paspò sila epi m'te di yo ekoute m'pa gen twòp enfòmasyon sof ke mwen menm m'ap mennen ankèt pam men le tan de mennen mon ankèt le sitwayen an kestyon ebyen Li menm, li, m ta kapab di monte o kreno pou denonse anpil medya ki sou rezo sosyo e ki konpare l ak lanmò san jou ki di tou senpleman ke sitwayen sa se lanmò san jou. Ebyen, m ta kapab di genyen yon sòt de dapreyansyon byen sè paske Quand yon nèg yo konpare w ak lanmò san jou, yo di w se lanmò san jou, ben écoutez il faut vite donner réponse pour dire moi je suis pas lanmò san jou. Ebyen sitwayen sa li menm li pran la parole pour dire que je suis pas comparable à lanmò san jou paske lè w ap gade pou wè nen lanmò san jou yon ti jan pwentu, pa m nan s on nen ki kraze, gade fwon m, gade fwon lanmò san jou se pa menm ditou, ben écoutez Mora gen yon ti resanblans tou piti paske w pa di kote grimèl la. Hein! Men, de toute manière, il a parlé e m ta kaba di pou koupe kou ak tout rumeur sa yo, ak tout voye moute sa yo kòmkwa se ta lan mansonj. Se sa k fè sa. Men ni wè, men kat elektoral la, mwen te genyen lè m te Ayiti, mwen te genyen, men ni. Okey? An, mwen, mwen panse ke pou moun ki pa kwè se mwen menm yo, so, Jounen jodi an, mwen anvi pou m fè nou wè se mwen menm. Poukisa mwen menm? Adjee! Poukisa yon moun pa kwè se mwen menm? Poukisa yo kwè se lanmò san jou vre? So, mwen gen dwa fon ti gen resanblan misye, men mwen avè misye nou pa sanble toutafèt. Ou konprann mwen? Fontenn mwen byen pla, epi wap wè. Wap wè lanmò san jou tine misye prenti wap wè mwen menm me gwosè tounen ou konprann mwen so imajine w mwen ta renmen pou leta peyim pou moun kap itilize facebook medya anliy medya ki stab Ayiti. So, mwen ta renmen pou yo sispann voye monte. Ou konprann mwen? Meni, sa m ap moutre la, se konnya la, mwen jwenn lèt sa, imigrasyon voye ban m. Moun, tout moun k ap gade, gade byen. Meni. M ap vire do l ankò. Meni. Ou wè li? Imigrasyon ki fenk voye sa ban m lan, lèt sa, pou menm dosye tps lan. Imigrasyon fenk voye l ban m lan. Meni, menm kenbe l nan men m. Gade byen. Ok Mwen tounen di nou sa ankò si nou wè video an pase konsa se paske se paske telefòn mwen an fèk kraze mwen di nenpòt ki fason fòm fè video an ok mi gason ki fèk voye sa banm m pral moutre nou m pral map annik rale lisans lan tou pou moutre nou map annik rale kat travay mwen pou moutre nou pou nou sispann di mwen menm se lanmò san jou mwen kwe bagay sa men li dwa fini Ou konprann mwen? Imigrasyon ki fin voye sa ban m. Gade l byen. Men li, men m kenbe l tèt anba. Gade l byen. Ou wè li? Ok. Kounye a la, m ap montre an. Mwen montre kat travay m, e mwen montre. Men li. Mwen m. Sa, se lè m te Ayiti mwen te genyen sa. Sa se kat elektoral mwen. Ok. Banm moutre nou lisans lan pou yo pa di se pa mwen menm ankò. Eskize m wi si m foti ale nan videyo an. Se nan bous mwen m ap pran bèy yo pou m moutre nou. Men li. Sa se, sa se kat travay mwen. Men li. Ok. Sa, men li. Men lisans lan. Sa se sa, sa nou wè Louko Désir ap moutre a. Men li. Men lisans lan. Ou konprann mwen? E mwen e mwen ki pap fè leserè bay paske sa kap fèt sou dom nan se pa sou do lòt moun li ye e sou dom e mwen kap pote chay la mwen si mwen ta mwen ta santi ke pou moun sa yo ta sispann moun kap itilize fesbouk moun kap itilize twitè watsap Ou konprann mwen? Pou nou sispann pale mal sou yon moun, pou nou detwi yon moun k ap pase mizè, pou l wè si l pa tonbe nan, si l pa ta tonbe nan yon seri bagay ki pa bon nan sosyete a, kounye a nou vle itilize non m. Menm lè nou pa te ka wè m byen, m ap fè l. Pou nou sispann kite non m an repo pou lanmò san jou. Mwen kwè lanmò san jou pi bon pase l. Ou konprann mwen? Mwen menm, vle ou pa fò mè. M pral esplike kòman ki fè ke mwen te voye sòti paspò Ayiti. So, sa k te m m te voye sòti paspò Ayiti, lè m ap fè wout lan, imigrasyon te kenbe paspò m. W ap wè plizyè moun. Pran echèks la. Wap wè plizyè moun pran echèks la. Imigrasyon kenbe paspòm. Anm. Estrè dachif mwen te nan menm li pèdi. Telefòn mwen te gen, mwen te fè foto premye paj paspò a, li pèdi nan menm. Kounye a mwen pa gen lechwa. Tout kote m pase pou mwen fè paspò a yo mande m fòm gen estrè dachif. Fòm gen kopi paspò. So, Mwen vin wè sèl mwayen pou m jwenn kopi, pou m jwenn paspò a, pou m fè kopi a pou m voye bay imigrasyon, se voye sòti paspò a Ayiti. Mwen pa wè lòt mwayen mwen te ka pase ankò. E m anvi pou m gen tps. Paske se yon bagay tout moun anvi pou genyen. Tout moun k ap viv nan peyi Amerika ki ilegal, Tout moun ta. Morador Saint Ville a pale écoutez vous journaliste qui êtes sur le réseau ben écoutez il faut faire un maximum de précaution parce que ou ka bay manti pandan 100 fwa wi men écoutez le jour que yo diw eske ou konnen ou bay manti ben m pa konnen si w ap eprouve la yon santiman de jèn paske mwen menm menm yon fi m bay manti yo kenbe m nan manti a m yon ti jan jennen konprann donk se sa k fè lè m ap bay yon enfòmasyon m toujou pran prekosyon avèk li si m pa sur Ebyen mwen mete sa o kondisyonèl paske le journaliste il a droit de mettre certaines infos o kondisyonèl, enfòmasyon li pa fin twò kwè ladan l. Men si w gen kwayans, ou kapab lage. Brèf, ann pase nan lòt dosye. Gade travay yon nèg mesye. Il est magistrat, le maire de Limonade, son nom c'est Gesné Dieudonné. Ebyen il est arrete par la police poukisa yo arete l se paske l gen anpil zam lakay li misye lage nan move zafè aparaman ou ta kapab di ke aprè w fin wè imaj sa nou pral moutre w la ke majistra sa li paka pa gen akwentans avèk de bandi zame ou de chèf de gank paske Lè w gen minisyon sa yo, anpil kartouch 12, anpil kartouch lòt kalibre, e ke jounen jodi a la lapolis fè yon pote boure anndan lakay ou, yo jwenn tou sa yo, epi gen enfòmasyon k ap sikile kòmkwa ou ta gen lòt zam toujou ou poko vle bay yo, ben ekoute! vous êtes un maire on vous considère comme un maire et puis après vous êtes un déléquent monsieur le maire parce que m panse ke kote w ye a ou te kapab gen zam pou pwoteje tèt ou paske chak kote toujou gen yon kleng bandi e m pa konnen petèt ki batay ou t ap mennen pou ta kapab derasinen yon seri de bandi men ekoute avoir des armes illégales genyen tout munisyon sa yo mwen je panse ke ou genyen pou reponn kesyon lajistis pou di Pou ke pwosesis la al ale trè byen, donk pou ke lajistis triyonfe nan kesyon an. Donk nou menm, kòm jij depè, kòm lapolis, nou gon travay pou nou pèkizisyone, ou kòmanse kolabore, nou jwenn kantite minisyon, nou jwenn zam de long pòte, revòlvè, donk gen enfòmasyon. Pandan n ap pale avè w la, gen moun nan kominote a k ap rele nou, ki di gen zam la ankò. Donk sèke, kolabore avèk nou pou ke nou evite tout sitiyasyon evantyèl, paske nou se fòs. Donk nou kapab itilize mwayen di bò pou ke tout bagay byen mache. Majistra pa m, polis yo ki la. M pa gen yon, m pa gen tout. Si w ap fè yon ti refleksyon tou piti w ap di tèt ou ke li nè pa le sèl. Paske si w ap mennen yon ankèt la a, sou tout tèritwa la w ap wè gen anpil nèg ki gen bagay sa yo. E de nèg ki nan leta, si yon majistra. ki nan limonad gen sa a nan men l, m pa bezwen di w pou nèg ki nan Pòtoprens lan. Èske nou konprann? M pa bezwen di w pou nèg ki yo menm gen men yo tranpe nan alimante batay o nivo de sètèn rejyon de la kapital e dotre rejyon di peyi. Donk ekoute, mwa je panse ke sèt an pa, mè fo pa reste la, lapolis. E m panse ke jounen jodi a la fòk yo bay lapolis lòd. Pou la polis kelkeswa moun nan ki gen zam ilegal pou yo pran l nan men w e arete w si l le fo, mete w nan prizon paske jan peyi a ye la mwen je panse ke la polis gen anpil bagay pou l fè menm si sètèn fwa y a de polisye ki yo menm ta gen akwentans avèk de bandi zame. Pou kisa yo gen akwentans paske se pou kapab sove po yo tou. Yo nan yon ti perimèt, perimèt la antoure ak bandi mais qu'est ce qu'ils doivent faire? Peut être que genyen ki reziye yo, yo pa antre nan lojik sa men gen d'autres paske yo pè pou yo ta mouri ebyen yo oblije antre nan lojik sila. Pa ke sa paske pi tan si yap bay nèg yo nan lapolis lan li pa ka rezoud anyen. Si nèg la genyen yon bòs kap jere l menm kòb sa sa vle di 2 kòb pa janm goumen. Eske nou konprann? Donk se pou m di ke fòk gen ankadreman paske kote lapolis ap fè travay sila ebyen fòn ankadre yo tou. Mais, ne pas pas pour la police comme si j'avais un espèce de jeu de basketball. Parce que quand on tire, ça passe dans le panier et ça tombe. Vous comprenez bien, la police arrête. L'homme en question, il paraît devant la justice et puis quelques jours après, il est sorti. Et puis, demain si Dieu veut, n'exavi non criminel, nous sommes capable de dire nos trois. Et puis, il croise avec police, ça qui arrêté. Là, bang, bang, bang. Est-ce que nous comprenons Donk jounen jodi ala, Mwen panse ke mesye peyi a rive yon kote fòk gon bagay ki di. Antretan, gen yon gwoup gang k ap fòme, ki deja enstale li o nivo de Gran Gwav. Gran Gwav se byen dan le departeman de Lwès. Ben wi, komin Gran Gwav nan departeman Lwès. Men fòn di ke komin sa sa ka rive ou pa janm tande bril men ekoute depi gen eleksyon m ta kapab di Grangwav se youn nan zòn wouj nan zafè eleksyon ekoute jounen jodi a la gen yon gang ki ap bay pwoblèm o nivo de Grangwav e sa pwovoke m ta kapab rele yon sòt de pè lakay popilasyon an men gen anpil moun malgre yo pè. E koute yo fè sa yo kapab rele yon feso pou kapab batay anfas nèg sa yo. E fò n di byen ke chèn nan byen monte e moun yo reziye yo paske yo di ke bandi pap mete yo ajenou, bandi pap vin kase kay yo an plen midi pou ke dòt moun ap gade epi yo pa ka fè anyen. Bandi pa kab antre nan vil sa a pou deside pou ap fè kidnaping epi tout moun ap kwaze bra yo gade menm jan ak Pòtoprens. Si Pòtoprens gate nan lojik sila a, ensekirite grandissante, kidnapping, vol, viol tout sa ben ecoute yo pap kite sa m ta kapab gagne du terrain au niveau de grand goave se sak fè anpil sitwayen mete vwa yo ansanm pou kapab apuye sou sonet dalam. Pou abitan k ap viv nan komin Gangwav leve kanpe. Gangwav gon fenomèn k ap devlope ladan l. Gon fenomèn kidnaping, gon fenomèn nèg pran pòze kay nan bitasyon y ap fè, nou gen vòyz, ke lè yo enfòme lameri, lajistis enfòme, lapolis enfòme, nou genyen, nou gen anviwon 3 kay k ap fèt nan nivo Varach, 3 kay sa yo se kay pou yo kidnape moun pou yo mete. Nou pa ka regle nou menm. Lè popilasyon Varach ap pale avè nou, nou pa ka regle ki kantite kay yo fè sou fòm abitasyon lwa pou yo fè kidnape. Gang sa vle pran jarèt. Yo bezwen katouch, yo gen menm kontak polisye pou ki ba yo minisyon. Bal la telman rayi fi la ou menm li rale chè. Gasonm ak bal la menm menm menm tout kote la frèm bal la rale chèvre bon depi lèm vini an la m met on nèg m met moun ap tcheke bwat bal mwen m gen nèg m gen polis m byen avè yo pou tcheke bal pou mwen papa. Yo poko ka yo poko ka achte bal la kounya la map balanse m la pou m wè la. Si m ta franchi desann la. Depi m ta franchi desann la. M pral kontwole la, m pral pale a Wana Bal la. Wè si misye ta fè tchèk yon moto. Depi misye ta fè tchèk moto a, nou ta desann pa, nou ta desann pa Mayòt. Endividi sa ke lapolis ap chèche tankou chen fou ap planifye ak yon akolit li kap viv Sendomeng kijan l bezwen kidnape Lener Justin, tout moun konnen sou non Ti Nènè, nan lide pou yo mache libelibè nan fè zak malonèt nan komin Gangwav. Men kijan yap planifye koman pou yo kidnape Asek Lener Justin. Non, m gen moun kap banm kontwòl li pou I kondo a. M gen moun I kondo kap banm kontwòl li. Ou konnen ti nèg tonton m nan, Emanyèl sa t mouri a, se la l rete. Li te di m gen pòtlè depi m ta bezwen misye, si e pou zòn dèyè a, l ap ban m antèn sou misye dèyè a. Gang sa yo deja konstwi plizyè kay pou yo met moun yo kidnape. Nan lokalite Varach premye seksyon kominal Gangwav ak Dano ki twouve l nan setyèm seksyon komin Gangwav epi Fouche. Li menm li Sendomeng y ap voye voice. Konminezon ap mare sou do abitan k ap viv nan Gangwav. Nan lè m nan lè m ap pran pozisyon pou m al dè misye a depi nan katrè edmi m ap gentan nan pozisyon m ap tann misye a depi nan katrè edmi m ap gentan nan pozisyon. Fòm bat poum rive anvan misye san vanl antre nan travay la an desann ni machin nan poum gentan pranl. M pa konn si gen bon pozisyon pou m maske, si gen bon pozisyon, si w wè gen bon pozisyon pou nou maske. M wè kote l te kanpe machin nan, m wè gen yon, m wè tankou nan lòt bò a gen yon blòk tankou yon kay ki kòmanse fèt, m wè blòk, bagay, m pa konnen si gen bon maskay, w a konprann, pou nèg maske. Pètèt sa atè, sa atè m ap kouche, atè n ap kouche. An parèt misye jan w wè m te pran Beaubrun an ak Usha atè An parèt misye pandan l desann machin nan l ouvè pòt la l ap sòti an pi tou. Yo san pitye, yo bezwen lajan. Endividi yo deklare se netwayaj yo pral fè. Tout sa ki parèt kòm obstak devan yo, y ap pase pran yo. E byen sa nou konnen k pa bon n ap pran tout, n ap pran tout sa k pa bon e netwayay n ap fè. Peyi a e pou nou viv alèz ladan l. Tout sa nou konnen t ka ba nou pwoblèm, n ap pran tout. Lòt fwa n ap toujou bat pou nou kontre leswa, lajounen nou p ap kontre. Lè yo fin kidnape ou, yo gen kontwòl Gran Gwav. Tout sitwayen k ap fè efò, antèn yo deja sou ou, san redi, san travay, nan fè kidnaping. N ap tou pran misye. Malandren sa fò n tou fè kòb avè l wi. Bon a misye yo te ka tou fè kòb Sendomeng wi. Malandren sa depi nou pran n, afè bay yon ti milyon dola fò nou pran n nan men n kanmèm wi. Vòlò a gen kòb, valè kòb moun li pran anwo a, valè kòb leta l pran. Sa a pou yon nèg, yon ti 50 mil dola w ta pral pran nan men yo, ou ta pral pran nan men yo, ou pa t ap janm pran kòb nan men yo men, yon nèg k ap mache fè kay tout peyi a, ki plen lajan, pale pou l 50 mil dola. N ap soulinye, a sèk Lener Justin ki p ap dòmi fas sitiyason sa a, Mande abitan kap viv nan Gangwav kale je w. Asèk la deja sibi gwo atak e menm resevwa bal anba men bandi sa yo deja. Asèk Lener Justin di Ti Nènè leve kanpe paske Gangwav pap kraze. Nou gon rezo kidnaping ki fòme Gangwav. Ki fè l poko ka aji, yo konnen gen dè nèg ki gen pwa nan komin lan. ki pral mache kontrekare yo, yo bezwen detwi ekip sa a pou yo kapab vin fè kidnaping nan komin Dangwav. Fòk nou di dcpj deja louvri yon ankèt jodi jedi a nan lide pou lapolis mare bandi sa yo tankou krab epi ba yo sò ke yo merite devan lajistis. Komin Gangwav ki se yon komin ki trè pezib, abitan ki pa vle anrejistre vwa yo, fè konnen y ap veye anwo, y ap veye anba. Ak zam blanch yo nan men yo,